Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon. Ekoute, nou nan fen ane a, m te pwomèt nou ke nan yon live, n ap gen chans pou nou kapab salye tout moun ki kenbe nou de A a Zed. Tout moun ki yo menm voye ti kichòy pou sila yo ki an Ayiti, sila yo ki aletranje, e dè jan ki nou zapresye, ki n pev padone egalman, donk bigòp ak tout moun sa yo. E fòm di nou byen ke RL Prod pèmèt ke nou tonbe sou yon seri de pèsonalite nan vi nou ke nou pat konnen si nou tap gen chans rankontre ak moun sa yo. Donk, gras a RL Prod nou ta kapab di ke nou genyen anpil zanmi nan entènasyonal lan. E se sak fè depi nou di. Nou lanse yon inisyativ gen anpil moun ki prè pou reponn. Donk nap di big up e mèsi ak tout moun sa yo. E se sak fè nan fen ane a nap panse pou n kapab an fèt bay moun sa yo fè yon ti pale live e nap gen chans pou n salye yo sof ke nou pap ka wè vizaj la panse ke kant on è an Ayiti ebyen ou sipoze pran anpil prekosyon donk foto Pa tèlman a la driv pou se ki me konès ben se byen men pou sa k poko konnen nou yo nou panse ke la y ap fè anpil jimnastik si yo ta renmen konnen nou. Donk nou pral gen chans pale ak ekip RL Pod lan n ap fòmile ve nou pou ane 2023 a nan jou k ap vini la yo n ap di w ki lè nou ap live n ap fè prèske 120 minit live ap pale avèk fanatik yo epi Pou n kapab ba yo love la an retou paske dan la vi il fo savwa retourne l'ascenseur paske moun sa yo ki ba nou love la depi lè nou te gen yon grenn abone jiska 200 preske 90 ebyen m panse ke se a yo menm la glwa se pa a nou. Brèf, e n ap pwofite deja pou n di moun yo yon pi bon ane pou 2023. N ap priye, anpil moun mete ajenou pou nou kapab priye pou ke ane 2023 a bagay yo kapab chanje. Nou pral gen pou n fè yon emisyon spesyal sou tou sa k te pase an 2022. Nou pral gen pou n fè yon emisyon spesyal oubyen yon edisyon spesyal pou nou fòmile swè nou alandwa de. Tout moun ki nan peyi an bandi kou moun serye e nou panse ke nan emisyon sila a ya va pran konsyans paske nou fè yon ane ap preche nan dènye jou la nou panse ke mesaj la li va fè enpak alò se pati pou vòtre emisyon mwen vreman dezole se domaj ke anpil moun nan sosyete a Yo menm deside kontribye nan sa k ap pase nan peyi a la, nan katastwòf peyi a ye. Ekoute, gen yon foto ki te vin jwenn mwen. Mwen sezi. M di, ban m tann toujou. Epi se avanyè, lè m tande TT evoke non sitwayen an, m di, apa se tout bon? Sèt istwa de Sexy. Sexy, ki jiskaprezan m ta kapab di sa o kondisyonèl, ta entegre baz Vilaj de Dye ki gen nan tèt li Izo. Èske se vre? Si se vre sosyete a fini. E si se vre map bay tout moun rezon ki di ke RL prod gen yon gwoup de bandi lap sipòte. Nou konn poukisa? Lèw nan yon peyi kote ke 2 nèg ki nan politik, 2 nèg ki lèw pran yo yo ta kapab depite oubyen senatè nan nenpòt kèl peyi frankofòn ki jounen jodia ap kole dèyè ak bandi, ap alimante lagè nan geto. ap alimante kidnabing e tou sa alevwa ti mwen menm. Donk, nou ta kapab fè yon pwosè dentansyon alèz. Kounye a m ba nou rezon nou mèt fè pwosè dentansyon konsènan mwen menm. Sou pou yon seri de nèg ki nan gouvèneman, paske nou wè yon seri de nèg la ki pran sanksyon, sa k pase pou yo? Men! Jounen jodi a la, men sa k ap pase. An mesye pou sexy ta antre nan gang m pa kwè bagay sa non TT big up à toi mon frère félicitations pour le travail e mwen menm m pataje enkyetid ou a ansanm ak fanatik yo. Pandan map pale avèl la sexy misye pa fè piblisite ankò gen radyo ki konn rele misye wi pou anbochel E misye tèlman sonnen kòmsi l konn sa l ap fè a, misye, li toujou ap fè dè egzijans ekstra òdinè. Enben, enfòmasyon m genyen, depi mwa jiyè, misye gen lè ta al nan yon pwogram anba a nan vilaj, epi lè misye rive lotbò a, misye wè ba a yon ti kras wòz, Misye genlè pa vle retounen ankò deyò. Misye fè yon ti tan gran ravin, misye desann nan vilaj de Dye, yo bay misye fanm, yo ba l kay, yo ba l lajan, misye entegre baz la kounye a yo ba l zam. Pandan m ap pale avè n la Sexy Misye se yon manb aktif nan 5 segond Vilaj de Dye nan gang Izo ap dirije. Tande la sosyete. Epi m wè gon nèg ka yon manch long nan men li e misye ap fè pòs bòy DH lan Avèk 3 lòt nèg. Lè m fon kou tèt pou m wè ki sitwa a yo konnen m anfas nèg yo ui mwen m di ou wè yo pa wè m epi lè m fon kou tèt pou m di men ki sitwayen sa a kiyès li ye lasosyete yon atis peyi ankò. Publicist nèg ki trè profesyonèl wi. Dayè son nèg ki gen kontra avèk 2 konpayi nan peyi a pandan pil tan wi. Publicist. Ou imajine ke nèg sa a ki entegre yon konpayi ki poul fè piblisite epi kounye a ou wè ki nan gang Se sak fè gen yon pakèt anplwaye kap kidnape nou al komanw kidnape nou m te dou aprè midi a ou wèm santem pa ok men m di sim pa vin pale ak peyi an m pa vle poum ta fè rès moman yo m pa pale e menm sim pata bon menm sim ta mouri sonje m te di verite sa paske ayiti destabilize se paske nos swadizan dirijan Yo iresponsab. Apa m di w dcpj arete Ed Lazarre libere l, sa vle sa pwouve m ke dcpj pa konn pa mennen ankèt sou moun yo. M klè sou sa. Pa gen ankenn bagay nèg pa al ekri m di a te te pa fè sa. M pa fè anyen non. Paske si n arete Ed Lazarre n libere l, sa pwouve ke n pa gen enfòmasyon sou moun yo. Osi senple ke sa. Alòske mwen menm jodi a m di w misye se yon kidnapè. M klè sou sa m fin avè l. Ok? E si w al kounye a w ap jwenn misye nan baz izo. 5 segond. Ekoute. Lè kounye a m rive m ap gade kiyès ki atè a. Publiciste peyi a. Bagay sa a sezi. Bon lè m pale bagay sa a. Se ti gout dlo wi nèg ta al pran. Ebyen TT vin di n jodi a misye pa sèlman animatè peyi a misye tou s on kidnapè. Al gade video sa, sa se Ed Lazarre ki la ki sou ekran an, ki a pil lajan sa nan menl sou tiktok. Paske mwen menm chak sa mwen wè gon jan mwen wè yo ki petèt ou menm ou pa wè yo konsa. Men lè mwen wè yo, m pa sèlman wè yo m gade, mwen wè yo e mal chèche. M al mennen ankèt sou yo. Efektivman, Ed Lazarre misye nan kidnapping. E gen de bagay m gen dwa poko vle di, men m ap di. Genyen plizyè ka danlèvman ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan, tande la sosyete! genyen plizyè ka danlèvman ki fèt nan rejyon metwopolitèn nan, lè viktim nan gade kiyès ki sou volan an k ap kondui, k ap rantre Gran Ravin, Ed Lazarre. Yo rele m Theriel Thelus Okay. Maïtza, Bon, m swete ke nèg yo pwidan. M swete yo pwidan. Paske gen yon bagay ke, petèt ma vin sou sa demen si Bondye fè ke m plis ou mwen ok. Gen yon kriz la nan mizik a, nan endistri mizikal ayisyèn nan la. Ou pral wè nan fen ane sa gen anpil djaz ki pap ka ale evolye an Ayiti. Ou konn rezon an? Talè map montre w foto Ed Ayiti Libere. Tande byen wi. Ou pral wè nan fen ane a la gen yon pakèt djaz ki abityèlman al jwe an Ayiti pap kapab al evolye an Ayiti. Ou konn poukisa? Paske tout bòs djaz sa yo se yon seri de nèg aktyèlman la ki anba sanksyon peyi Etazini, peyi Kanada. Pate. M pral di nou lòt bagay la nou pral sezi toujou wi. Mwen di w ke plizyè moun yo kidnape nan rejyon metwopolitèn nan. Kiyès ki sou volan an k ap rantre Gran Ravin? Èd Laza. Kiyès misye ye? animatè peyi a. Ekoute, gon pwovèb ki di, wè lè w pran kochon, alò ekskize m pou sa m pral di a paske sa parè anpe two vilgè, ou benyen kochon, ou fè l santi bon, ou mete l sou kabann, l ap chache yon labou pou l woule kanmenm wi. Si se ta vre, m ta kapab di se menm bagay sa k rive pou Sexy. On est artiste, yon nèg kòmsi ki kòmanse gen yon renome nasyonal. Presk entènasyonal. Men jounen jodi a la pou l t al foure tèt li nan gang? Aah mesye bagay yo rèd. Non m pa ka konprann. Jounen jodi a la m ap mande tèt mwen poukisa yon nèg ou oblije fè efò nan sosyete a? Eske m pa rete yon egzanp? Luckson Sainvil, timoun Site Solèy, ansanm avèk mwen pa rete yon egzanp? Luckson Sainvil, mwen m avèk li nou gen yon amitye de long dat. Lè gen eleksyon nan Site Solèy, a lepòk li te nan Minustah FM, se mwen menm avèk li ki te toujou ap fè vire won nan Site a paske nou konnen Site a byen. Men, ban m di nou bagay. Mwen toujou di nou sa, al chache enfòmasyon. Al mennen ankèt. Mwen te konn di bandi bonjou. Men mwen pa t janm nan kolabore avèk bandi. Moun ki nan zòn bandi yo ye yo, oubyen te ye yo, lè yo te konn ap pilonnen yo, lè lapolis te konn ap pilonnen yo, se mwen ki te konn parèt. Se sa k fè jounen jodi a la, lè yon nèg di m ap sipòte gang, m p ap joure non. M pap plenyen. Men sèlman m konn kiyès mwen ye. Men m toujou di nou ke al mennen ankèt. Le jou ou nou ta wè mwen nan kole dèyè ak gang, pap janm pale sou moun ankò. Paske mwen fè respè m. Eske nou konprann? Men se dur. Se dur pou wè yon pakèt nèg ki se gwo superstar epi lè w ap gade pou wè nèg sa yo nan gang rèd. Nèg sa yo nan kole dèyè ak gang. Bagay yo fini wi. Popilasyon an pa kapab ankò. Ou imajine jan de bagay sa yo kab rive nan sosyete a, ki sa yon moun pral di tèt ou? Sa vle di gon pakèt moun ou ta kapab pran pou moun serye, epi se yo menm ki a lorijin de tou sa kap pase nan peyi a. An tou ka m panse ke sa se yon dezonè, si se ta vre pou sète fami, yon dezonè pou tout moun ki te byen ak sitwayen sa a. M pa wè kalifikatif pou m ta di sa k pase a si se ta vre. Hum, se twò trist. Antouka TT, anpil kouraj. Morvan, du courage. Youtubè ki a letranje yo ki yo menm ap denonse, anpil kouraj. Mwen m arme mwen de kouraj, mwen oblije tounen yon veritab Robin des Bois. Paske je swi ankò an Ayiti. Gen de bagay wap fè ou imajine w nenpòt moun te kapab pyeje w. Yo voye fanm sou chimen m, mwen eskive. Yo voye lajan sou wout mwen, mwen pase akote. Ti pòv tankou m, pou nèg ap ofri m kat senk mil dola ameriken, m pase akote. M pito mande moun ki nan entènasyonal la. Lè m gon pwoblèm, m adrese m ak zanmi ki nan entènasyonal la. Sila yo ki an Ayiti. Sila yo ki kapab ede nou. Men, lojik sa yo, m p ap antre ladan yo e m p ap janm rantre ladan yo. Glwa ak sila yo k ap viv nan geto! Glwa a sila yo k ap manje mizè nan sosyete a, men ki aksepte pou viv! ak dignite ki pa antre nan lojik lè yo wè yon bèl sandal nan pye yon ti jèn parèy yo ki nan bandi pou yo menm pou yo kouri al pote tèt yo pou yo fè lajan bò sa son bò gen anpil lajan depi ou antre ladann se US wap kontwole paske nan bò sa gen kidnaping gen tout yon seri de bagay gen negosyasyon politik men apre tou li toujou evidan lè w gen yon lajan nan menw Lè w achte yon boutèy byè ladan l pou w pa bwè l ak kè sote. Jounen jodi a la a, kant sètèn pèsòn aletranje m anvwa yon grenn dola, lè m pran l m achte yon boutèy byè, ebyen m ap bwè l avèk fyète paske m pa nan bagay ki wrong. Li lè li tan, nou menm jounen jodi a la nan sosyete a, tout moun ki gen gwo grad nan sosyete a pou n sispann kole dèyè ak bandi. Paske gen yon lè kap rive tout moun ap denonse. Konpwone byen. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mande ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail puis après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.